Depi lè ti koko m t ap goumen a Bejèn m ap fè krèy Nou se manman krèy nou se papa krèy Veye w Mwen ka vin jwenn w m gon ti zanmi la m ap ba ou pa bezwen zanmi Tann nan wout pa w lè w rive nan wout pa w a fè rankont pa w Ou pa bezwen oksilyè ni èd ni avwa nan relasyon w tande sa m di w Yap vin pran mwen anba dyòl ou pou defòme oh Rachelle gon lòt nèg wi oh Rachelle pral manje nan restoran avèk yon nèg li avèk sesi avèk sela mezanmi men sim ta di nou sim ta ba nou istwa nan pòtoprens sim ta ba nou istwa nan miami ou kwè tap gen dyòl èske ou kwè tap gen bouch moun nan moun nan li pa vlel moun nan moun nan li paka regle yon mèd pou moun nan li paka ba moun nan 50 goud li paka ba moun nan 100 dola Hein? Swadizan di li pa son zanmi li, kou bagay la byen mache epi tripotay nan mouda w. Ou te gentan twòp pou mouri. Wi e Rachel wi e figi m menm wi fanm yap di klèd la aah wi stiti facebook la heuheuh m proud de non sa fanm lèd la fanm lèd la ki lèd nan anpil enbesil nan anpil makak nan anpil wi stiti premye fanm lèd m wè tout bèl fanm se dèyè do yo pou yo kanpe heheh. Viva America! Ou konprann? Vini la, vini, vini. Non, non, gen de bagay nan fè li pa, li pa, li inadmissible. Yo a bon, ou konprann? Betty li menm, menm, menm, ka Betty a, e pa yon ka k vrèman konplike ka Betty a, paske Betty, se ochan l ap bay dipèfèt. Oh dipèfèk antre nan gran lakou hehey dipèfèk sot nan ti lakou sot li antre nan gran lakou li chanje zòn li chanje katye oh se nòmal pou chen jape ou konprann se nòmal pou chen jape men lòt granmoun granmoun ak rena granmoun sou papye granmoun foli demwazèl granmoun ki rate jenès li manman krèy toujou ap fè krèy fanm bal nèg gason bal nèg pou de koupe de plimen ki gon palmarès Anpil nan nou la bondye sove nou anba lanmò wi anba lanmò zanmi fè lòt la desann ayiti di lap bal kouzen l di lap bal kouzen li eeh ki fout yas fout ki moun ki lèd la moun ki dim ki lèd la kote li m fout bloke li m vel manman m fè sa ankò ooh ki moun ki rachèl ki lèd la kibò Eeh Moun sa met yon lunèt pou li mwen souple pou l vin kontanple bèl fanm nan bay live la ou konprann ou relel ou dil vini Cheri pran un peu do mwen baby avan w pase ou relel ou dil vini vin distrèl vin amizel Wap kite yon fanm ou boule pete ansyen nonm ou plake ou plake tifi a ansyen nonm ou kouwè sa ap mache kounye ou voye kaka ap vin met foto ap vin simaye foto vin lage foto vin soti vin sa kòmsi kòmsi se ou menm sèlman ki gen grenn nan moudòw fè bagay pou gen rezon gen de bagay lè ou fè yo ou pa gen rezon elè bagay depi ou fè yo whatever wòch yo tire nan moudòw lap mete dow atè. Enhen Se sak fè de sak fè nou nou pa gen rezon men nou toujou bezwen ougan Nou pa gen rezon nou toujou bezwen manbo nou bliye karma is a damn bitch Gen de bagay lè w fè yon moun ou peye l Ou peye pitit ou peye l Gen de bagay lè w ap priye w ap rele Jezi Lè w konn wout Jezi ou konn wout Nèg la lè gen bagay ou pa fè yon moun. Fò n aprann respekte tèt nou, respekte moun, parce que l'on donne, on donne ce que l'on a, si w pa gen respè pou tèt ou, w pap ka respekte moun. Nou nan twòp voksal, moun k abitye nan fè pas! Mwen menm mwen se fanm gen de bagay m pa konnen yo, afè pou moun ap kare mamoun, pou moun ap sesi, pou moun ap sela, m pa nan malpwòpte konsa mwen menm. Pase depi m remake mwen menm latabè desèvi m vire bounda m. M ap ankenn figi ankenn malpwòpte pou m achte. On nèg ou vle m vle w, ou pa vle m ta fèt gade w. Dayè m toujou di, dayè, dayè nou wè li m pa yon fanm, je suis pas une femme de parade. Ou konprann? Parad se pou yon moman, se efemè. Parad se efemè. De courte dure. M pa yon fanm parad. Ou konprann? Non, m pa konsa mwen menm. Respekte tèt nou, respekte moun ke nou ye a pou moun ka respekte nou. E m pale ti dam nan m di piga l reponn. M di gen de m di m di m di gen de moun ou pa reponn. Gen de grapyay, gen de deblozay, de soupiray, de zo bagay ou pa reponn. Ou pa reponn. Li panse se moun l ap fè pou ou, kite l fè moun pou li. Pi devan l a wè se pou tèt li l a fè moun paske tout moun fin konnen l. Lè tout moun fin konnen w, jan pou yo konnen w, fason pou yo konnen w. E pa premye fwa non lap fè bagay sa yo, menm nan kan flonechenn nan li te toujou konn fè yo wi. Toujou la, toujou tout kote, toupatou ap pot drapo flonechenn, epi kiyès kap met koze deyò li menm, kiyès kap pale moun yo mal li menm. Lè gen laj ou rive matirite ou rive ou sipoze kenbe dyòl ou kenbe lang ou pa sipoze pandant, ou pa yon manman chyèn. Tout sak fèt nan carimi sipoze rete nan carimi. Li gen pwoblèm ou dil vini epi ou te ranje kòw pou lòt la level poul depanse lajan poul sesi poul sela ou konprann ou pa gen konpayi de pwodiksyon kòman fè video sa ou sou telefòn ou ou pa gen konpayi de pwodiksyon kòman fè foto sa ou sou telefòn ou ou pran foto wap lage kòmsi pou avili pou montre ke se nan chacha tout moun konnen se manman chacha ou ye se manman krèy ou ye ou menm ou konprann une fois n'est pas coutume lavi a son lekòl li ye. Ou aprann jan w kapab, fason ke w kapab, lesansyèl depi w aprann. Aprann konnen, kiyès n ap rele nan telefòn pou n di nou gen dan fè mal, dyòl fè mal, cheve fè mal, lestomak ayisyen se lestomak kalalou, lestomak gonmbo, en, lestomak lalwa, tèlman yo glise, nenpòt ti bagay moun nan konnen, ou wè mwen menm, ou mèt wè m ap jou yon moun m ap ba w kaka, gon bagay m pa di, Mwen Rachel. Ou mèt wè m tap bo nan tout ampleur map bo kaka. Gon bagay map sere gon bagay m pap di e gon bagay m pap fè. Ok. Gon bagay map sere gon bagay m pap di e gon bagay m pap fè. M pa janm rive nan ekstremite a pèsòn. This is me. M pa janm rive, tout kakòè m ap fè, m ap ba yon moun, m pa janm rive nan ekstremite avè w. Ou konn pou ki sa? Paske m te leve a granmoun. Yo pa t sèlman voye m lekòl al aprann les 26 lettres de l'alphabet. Granmoun mwen kite m avèk yon filozofi. Gen de bagay m pa pale, gen de bagay m pa di. Gen de bagay menm si m ta fè l fèyit, m pa antre ladan l. Ou konprann? M pa antre ladan l. M wè l ta l absid pou m ta gen yon zanmi. Pou m ta gen yon achiv, yon repètwa konsa pou m, epi pou m ta gen yon balèn nan bounda m pou m ta deside pou m ta mete l deyò jis pou m avili moun nan. Ou konprann? Jis pou m avili moun nan. Avili nan kisa? Avili nan kisa? Bon, sa k fèt la la, m ta renmen konnen kisa l itil ou. Kòm sa l itil ou la? Èske ou ka di m kisa l itil ou la? Li pa itil ou yon mèd. Tout moun te konnen w se yon manman krèy. Tout moun se tout moun konnen kiyès ou ye. Ou jis afime moun ke w ye a. Ou jis pwouve ke w se yon manman krèy. Epi pandan y ap lave bouda Blondedy, Blondedy se manman krèy. Li pral fè krèy. Li poko fè krèy. Li gen pou l fè krèy. Krèy sou krèy. O! Apa m ka freestyle byen? Gen lè m pral antre nan mizik wi. Hum! M wè m ka freestyle. Facebook pè montre m ka freestyle byen. Zanmi! Zanmi w. Moun ki konn ti sekrè, ti zafè w. Hehe Moun ki di w ou pitit entèl fout mwen yon move kout pwent yè swa Zanmi w Men sa nou rele zanmi an Men sa nou rele zanmi an Ho Men sa nou rele zanmi an Pitit m te kwè yè swa Men entèl fout mwen yon kout pwent menm kaka m kaka sou mwen Men sa yo rele zanmi an Epi w ap fè ko Sa yo rele w kopilasyon Pou w vin avili l Tandiske l pa gen anyen avè w Sal gen avèw sou Facebook la li pa gen anyen avèw si son 3 son 4 san dola ou bezwen ou te ka voye mandel prete 3 4 san dola li tap voyel ba ou enhen bye bye baby li tap voyel ba ou eske ou konprann sam diw lan byen li tap voyel ba ou nou grapyay nou sans etik sans etikète epi nou konprann nou sou moun nou konprann nou sou moun wi. Nou posede tou lè chozan EUR. Tou lè chozan EUR. Ti fi a la, li te ka itil ou, labi te itil ou. Li te ka sèvi ou. Li te ka, li te ka, li te ka kanpe nan bak ou. E pi kounye, kounye, kounye a menm, menm, menm, menm, move le sentespri ou monte ou, dyab nan ou an ap travay. Hey, hey! Dyab la ap travay. Job nan wap travay kiyes ou bezwen monte poul vin nan poul vin nan joure nan sesi nan sela nan ou nan zen a timyèl demele gyèt ou a timyèl timyèl lang li pa nan dyòl li pa nan pòch li timyèl on bèl tèt de fanm bèl grenn fanm em pa vle moun dil vant pa pou pase li gen dwa al fè vant li menm jan a tout moun la li kapab li gen lajan nan boudal pou sa Li aksepte vant bounda li ou konprann mwen m pa vle moun di boudam plat pase pase kon di moun yo la m deside la m ateri nan lakou sendomeng m al fon m al fon fat transfer la m voye yo nan boudam son chwa ou konprann men nou menm nap vin fè kò nou san brenn nou pa gen sa nou pa gen tèt ou konprann nou pa gen tèt yap di nou bèl fanm bèl fanm made in china paske nou pa gen sèvo nou pa gen dan nou pa respekte amitye tonnè krazem. Kòm kabrit gade je mèt kay avan l antre nan jaden. Gen de moun la menm kò yo ta peye w pou fè sa w fè la w pa t ap fè l. Ok? E sa k fè m di tifi a piga l pale. M di piga l reponn. M di cheri pa reponn fèmen bouch ou. Rachel sa m di di w pa reponn fèmen bouch ou. Ki pa yon pwoblèm, son bèl grenn fanm ou ye, se nòmal, ou fè krèy, krèy egziste depi lètan lè syèk e dè syèk. Krèy pa gen amèn. Pa gen pwoblèm. M di w te believe nan yon moun, ou te kwè nan yon moun, ou te kwè nan yon zanmi. M di it's ok, kite. Kite l! Paske gon bagay ki di w la roue de fortune tourne, la roue de justice tourne. Kite roue a tounen. Lap vire e lap bay moun nan monnen pyès li. Gen de bagay ou pa fè moun. Se fanm ki toujou ap avili fanm. M poko janm wè gason monte la pou avili gason. Sof sa k gen ti koko anba grenn yo an. Hein, se toujou nou menm, lennemi la, lennemi de la femme c'est la femme. L'ennemi de la femme c'est la femme Wap di w pi bèl fanm pase m Wap di w gen bouda pase m Wap di w nan w pwenti pase m Wap di w gen koko pase m Wap di w kwèdèk pase m Nan pèch ke w rayi m Ou rayi m pou yon bagay ke m genyen ke w pa genyen Se sa k fè m di w avan w panse pou w al fè bouda w al fè vant pou w al fè parad Meble lespri w Paske kò w ka chanje li. Kò w ka remanye li. Ou konprann? Ou ka remanye li. Epi lè w gade ti bagay klasik sa la. Bon fi ap pale avè w wè s on siwo. Ti gason pa egare. Ou menm w ap pale yo wè s on bout bannann ki dòmi nan manje lwa. Yon moun ki non klasik. Fi ap pale avè w. Sispann gade moun sou figi pou di moun nan se zanmi w. Rejwenn ou a yon moun ke nanm ou rejwenn li. M di w li la chak jou les oiseaux de même plumage de même plume sa gwoup sa twoup! Sispann gade moun sou figi, sou aparans. Sa Ayiti n soti aparans plis blòf bay rezistans. Se yon bann mimimi yo ki gen sou Facebook la. Se yon bann se nè pa vrè ki gen sou Facebook la. Yo di w gen milyon, yo di w gen san milyon, di milyon. Men yè, menm yè yè Blondy la rale yon bwat lajan la. Ti komèsi ki sot vann yo pot ti kòb li ba li. Hehey! Fò m fè tout tripotay, fò tout tripotay pale. Yè m gade m wè Blondy ap fè payroll. Malerèz la soti la avan el Ayiti apre 12 an, 2 zan sèlman li gen yon rezidans nan bounda l. Li gentan gen moun sou pewòl. Ou menm chak jou wap pale de Bentley, de Mercedes! M pa konn konbyen anplwaye w gen nan biznis la. Men kounya a Blonde Light pa gen warehouse Miami. Ho! Jezi Mari Jozèf! Karann pran fil, kap la pran fil. Blonde Light pa gen warehouse Miami. Nou menm nou rete la nan sèl ti depo ap jape in the morning, in the afternoon. Lè moun sòt ap fè biznis, lè moun lespri ap fè biznis se 2 bagay diferan. 2 bagay diferan. Eksperyans granmoun nan se nan tèt li l ye. Ou konprann? Fi a vin lan yon komès, li pa pwomote komès la, li pa pwomouvwa komès la, kounye a nan bouda lòt la l gade. Paske w wè l pa ka reponn ou. Ou panse l pè w, li pa pè w. Li pa peur, okontrè li wont. Se bagay ki du lè moun nan ap di w li wont de tèt li. Ok? Pou mete yon moun nan pozisyon pou l wont de tèt li dèske l te frekante w, se gwo bagay. Fi a di m wont de tèt mwen. M pa konn kòman m fè kanpe la podyab. Nou te zanmi, nou te konn pale, nou te konn sesi nou te konn sa. Fi a wont. Sòsyè a pa, sòsyè a pa fè l anyen. Sòsyè a pa fèl anyen. Paske si nan moman w te mande pou l te pou te pran yon karimeramann vin filme lè moman an pou li li tap peye li te gen lajan nan bounda l pou l te peye. Si w te vle sèvi k repòtè pou te fè repòtaj ou pat fè repòtè repòtaj pou te vin lage gratis ti cheri salòp konbyen w touche e m si ke w touche deja. Kounye a pou se zanmi yon moun pou w mete avèk yon ansyen non moun pou w vin debaba moun nan. Sa rele gang. Sa rele gangsta. Epi nou gen lajan, nou gen sesi, nou gen tout bagay nan bounda nou, nou gen sela! Nou gen sela! M evite nou tande, mwen kwè mwen menm, gen anpil nan nou m evite nou. Mwen evite nou, m ap evite nou e m ap evite wout ke nou fè. Paske m pa bezwen malpwòpte nan antouraj mwen. M sansib pou psichik mwen. M sansib pou ora m, m sansib pou vayb mwen. Ok? Bann grapyay, bann grimas, Zanmi pa fèt nan dyòl. Yon bagay ki pase de bèl lirèt. De bèl lirèt yon bagay pase. Ayisyen konn ki moun wap frekante. Konn ki moun wap rele zanmi w. Ou konprann? Dayè pi mwen menm de eksperyans mwen wè pi bon zanmi w se kamarad de klas ou. Se yon moun ki te chita sou menm ban avè w e se pa tout. Se pa tout. Ou konprann? Ayisyen fanm toujou anvye de fanm parèy yo. Yo anvye pou bouda w, yo anvye w pou tete w, yo anvye w pou dyòl ou, yo anvye pou langaj ou. Il faut de tout pou fè yon mond. Ou konprann? Kisa l te ye? Tout moun granmoun. Lanmou pa gen laj. An amou ya pa daj. Moun nan pa gen 17 an, li gen 18 an, li ka chwazi, li majè. Li te dwe te gen 18 an pou yon granmoun 42 zan, ki pwoblèm ki gen nan sa? Pandansetan nou menm jèn pa vle nou, granmoun pa vle nou. Jèn pa vle nou, nou ranmase jèn, nou ranmase granmoun. Dayè mwen konnen o dènye jounen n ap tire kaka lopital. Konbyen ak de kontrisyon? Gèdou kòman w ye? Konbyen ak de kontrisyon n pral fè? E lè w gade ti nèg la, humm, ou konprann, Rachel manman chòwèt, lè w gade ti pitit la, humm, ou konprann, bon ti blak, timoun byen poze, byen de byen, ou konprann, lè nou konprann n ap avili moun epi se moun n ap fè pou bouda nou, hein, alò pou m byen avèk yon moun, pou m tèlman, pou m tèlman pa aksyon mwen hurt moun nan, pou moun nan al nan le monde des regrets, pou l di mezanmi kòman m te fè la, se bagay ki di wi. Se bagay ki di lè moun ap di jezi kòman m te fè la epoutan moun nan pa menm gen anyen avèw menm paske w annik gade w wè fi a fè yon foto a ti nèg la l plake zizi rit pranw ou wè se ou k pou te la a koko diw la ou wè se ou menm ki pou te la e nou pap viv lontan non nou pap viv lontan paske medikaman nou wè nap pran pou nan sistèm nou pou kenbe nou vivan menm li menm ankò kap tounen pwazon nan san nou Se le rezilta de tout maladi kwonik. Grenn ou pran k pou kenbe w la se menm li menm ki tounen pwazon. Lè fin abitye a sistèm nan fin abitye avè w, avè kò l tounen w pwazon l fout tiye w. Nou gen mye a fè. Nou gen mye a fè. Ok! Sispann fè kaka nan figi moun. Nou pa pou kont nou. Nou gen fanmi nou gen pitit. Nou plen pwoblèm nan mouda nou. Ou konprann? Nou plen pwoblèm nan bouda nou pwoblèm ki sal krèy pa anyen krèy se lajan pou gen nan mondo avèk dispoze pou dispoze pou fè krèy pase tout krèy gen lajan tout krèy fò peye manman krèy la se ou ki te manman krèy la ou touche foto wap poste yo videyo wap poste yo touche pou yo salòp ou touche pou yo ou touche pou yo si w pat touche pou yo kòman fè se ou ki pou ta kanpe alò gratis ti cheri ou kanpe ou fè foto yo ou fè videyo gratis ti cheri salòp. Sispann vin avili bounda nou la montre metye nou. Vòks sal nou nan figi moun nan. M ale. Jodi a e madi sen li m pa ta ka pa vin pa pale de sijè sa. Pase m granmoun. M granmoun. Koze Beti a mame m okipe Beti men pase m wè Beti e trip lap trip Beti se sous Beti sou. Beti se kriye lap kriye. Beti se ochan lap bay dipèfèt. Pwoblèm Beti pa grav men ou menm paw la. Paul al te merite kòm granmoun pou m te fè de pale sou li! Ou pa bezwen sekretè, ou pa bezwen oksilyè ni èd ni avwa nan relasyon, nan bagay nèg ou. Yon moun di w entèl renmen w, di entèl, di o entèl renmen m, di entèl rive sou do pye m. Pa nan sèvi de, de, de, de, de, de m pa konnen, de, de, de bouk emisè, pa nan sèvi de sekretè pou pyès gason, pou pyès fanm. M pa janm bliye sa. M gen yon ti zanmi ki gen yon kouzen l ki prezante m kouzen an. Li prezante m kouzen an, lè l santi bagay yo ka mache, nèg la kòmanse ap pale de mwen, li di nèg la konsa m se madivin. Li di nèg la Rachèt se madivin. Tandiske li menm ki sa l ye madivin. Bon sim son moun ki pat gen limit pou bagay mte konnen poum te vin avili boundal poum te vin monte boundal sou Facebook la jounen jodia tonnè boulem li patap ka mache nan lari pou sam konnen mwen menm se poum montrew epa tout bagay dyòl mwen pale mpa pale tout bagay mpa fè tout bagay anpil fwa mrive kote mrive devan kote poum frape dur mfè eeh timoun lespri ke je suis banm banm banm fè retrè. M fè otan pou m kite pou karma pale pou mwen. Ou tande? Li madivin wi, li madivin, li nan kray, li nan krèk, li nan tout bagay moun lakay li pa konnen nan. Pi pou kraze relasyon, pase l te wè ti nèg la te pran gou, te mte konn m te bay yon gou pou l. Ti nèg ap pale de, o mezanmi gade kòman Rachel bon moun, Rachel sesi, Rachel sela. Li kouri al di, o Rachel se madivin li ye, Rachel se sesi, Rachel se sela. Tandiske l te di m se kouzen l. Kòmsi l pa konn konyen l tou. Ou konprann? Sa vle di, veye! Moun kap antre nan vi w. Wap bay tit, wap di se zanmi. Te gen yon dam ki tap joure, li di li menm se sèl kòkòt li k zanmi l kote l pase l fè avè l. Ebyen jounen jodi a m vin di w se sèl kòkòt ou k zanmi w kote w pase w fè avè l. Ou konprann? Pa janm aksepte jwe wol salòp. Si w pa gen grenn ou pa jwe wol salòp nan lavi gason. Si w konnen w gen a perd, ou pa lage vi prive w nan men moun. Ou pa pale afè w nan men moun. Ou pa pale zafè w. Ou pa lage kò w. Tout sa w wè m rakonte yon moun mwen menm, li ka pran lari. Sekrè rete sekrè. Sekrè pa pataje. Depi 2 moun konnen yon sekrè, li pa sekrè ankò paske l pataje. Ok? Ou gen sekrè fout kouche sou do fèmen je w ouvè dyòl ou pale nan kay la Ou an moun kap tande w pale nan kay la Ou konprann Pale nan kay la Mwen m gen 2 moun pale nan kay la jeje e map pale a Bondye w te di m di depi w tande m di jeje a letènèl map pale Wa konprann m son moun fou Jeje tèl bagay tèl bagay tèl bagay m pale Gen de bagay ou gen de pawòl kap travèse lavi w Si te gen latrin nan usa se son moso bwa pen Ou ta sipoze chache w limen tèt anba w al devan latrin nan ou pale koze lèfini w lage bwa pen an nan latrin nan pa gen anyen k sekrè vre pa gen anyen de besti besti besti de hell besti ki tnya yo se besti se bon zanmi ma best friend ki best sa ki friend m poko janm m pa wè best byen chita devan friend. M pa wè sa non mwen menm. Nan zye granmoun pa m, best pa byen chita devan friend. M pa wè l. Best friend, best sesi, best sela. Best friend ou an, oh, moun yo, yo byen anpil. Moun konn byen anpil a, moun konnen moun ki byen anpil avè w la, se li k ap vin di Rachel ou fè fo paj pou l vin di, pou l, pou l, pou l, pou l, pou l, pou l, pou l vin joure. Se li k ap di Rachel ou sesi. Se li k ap vin di Rachel tout sa w di de, tout sa w di de li. Konn gen moun ki byen anpil, Se li kap vin di Rachel li te preto li te li li te touche kay li pase manman w lajan pou sesi pou sela e pa ti kaka ti vok sal ki pa gen gen zanmi vre ki bò ki kote nan ki peyi ki bò sa gen zanmi vre a alò so so alò so wè Christina Felix fè fè bitch Wendy la ou ka fè zanmi Epa n lajan w te gen w ranje a nèg la fè nèg la konnen w ou pral leve ti fi a Bondye fè l te genyen Bondye fè se pa lajan moun li tal prete pou l tal Ayiti Bondye fè e lajan pa l ou te mennen l depanse l depanse tou salòp ou pat gen w goud nan mouda w plim nan mouda w pou te depanse w menm epi an wè wè vin ouvè kò nou ouvè bouda nou sou Facebook la an wè nou son afè konprann nou son zafè mezanmi m pran m gade m wè egzanp sou Facebook sa a wi. M wè egzanp sou Facebook sa a mezanmi pou m fini. Tout zen bon pou pale, bay m pa konn kilè m ka monte live ankò. Aye mwen menm kote wè Mila konn di m yon semèn lè semèn karèm mwen li. Mezanmi gad nan kisa Reginald pran. Sa son lòt dosye. M pasan bon live. Nerline Laurent kap bay Reginald Calvais kaka. Bon Nerline banm kaka wi Nerline banm kaka. Premye fwa m wè Nerline bay yon moun kaka de la sort. Genlè kaka sa Nerline tap bay Reginald ya son kaka kòmande. Hoo Jezi. Son odè kaka l genlè fè nan izin kaka a menm kote yo fè kaka a menm ooh. Reginald pa merite sa timoun. M pa foure bouch mwen nan afè moun men Reginald pa merite sa. Reginald pa merite pawòl sa yo. Oh non, oh non. Si yon moun ap fon bagay la, nou chwazi purman e senpleman nou sipote moun nan pou nan reproche. E sa vle di nou pa pran bagay nan men Nerline? Paske Nerline ap vin